ki trè anmerdan, se dyabèt de tip 1 an, ki se dyabèt ensilinodepandan, se de moun ki nòmalman oblije pran ensilin de manyè sentetik pou yo ka viv, paske kò yo pou yon rezon pou yon lòt pa pwodui ensilin pou bon fonksyonman òganis yo. Genyen 6.7 milyon de pasyan aje de 20 a 79 an ki mouri koz lye a dyabèt, donk 1 tyè dantre yo gen mwens ke 60 an. Pou montre nou nan ki nivo ke maladi dyabèt la se yon maladi kap fè ravaj atravè mond lan e kap touche de fanmi preske chak jou. Yon adil sou 9 gen yon tolerans altere o glukoz. Donk 500 milyon de pèsòn, lè yo leve le maten a jen, yo kontwole suk yo, yo estime ke suk la li pa rete nan range nòmal ke l dwe rete a. Donk pou m di nou ke maladi dyabèt la Se de yon maladi tèt chaje e yo estime ke gen pli de 232 milyon de ka de dyabèt ki non dyagnostike nan mond lan. E anplis, kay popilasyon moun ki ansent yo, yo estime ke 7 fanm ansent sou 10 yo gen yon glisemi elve, sa yo rele dyabèt jestasyonèl la. Moun sa yo, dyabèt la li konn pandan pasaj gwosès la, apre sa, sik yo rive gregile de manyè nòmal, nou vle di ke li rete nan range nòmal la. Men, jan de moun sa yo, se de moun ki dwe toujou trè siveye, paske nenpòt ki lè, yo kapab deklare kòm on moun ki dyabetik. Donk tout konsta sa yo pa rapò a jan maladi sa li repandi nan mond lan, nou konnen ke gen ti aparèy sa ki sou ekran an prèske tout moun konnen l, ki se on glikomèt klasik, se on glikomèt ki ede moun yo kontwole mezi peryodik suk yo. Donk se se se dèfwa e yon moun ki medsen kòm gen nou gen 2 medsen sou zoom lan, y ap konprann ke se yon bagay ki vrèman anbetan pou yon moun ki dyabetik paske dèfwa pou kon gon kontwòl e de de de suk la de manyè enstantane e dèfwa moun lan oblije ap pike dwèt li plizyè fwa nan jounen ki vrèman anmèdan, ki vrèman pa enteresan e Ou pou fè kontwòl sa ou oblije gen ti aparèy ou nan men w pou ap pike dwèt moun lan avèk on on bandlèt epi pou ka mete l nan aparèy la pou w kapab al kontwole sik la li vrèman anmèdan paske la gon absans de surveillance a distance Alò sistèm CGM yo ke n ap pale de yo jodi a, efektivman prezantasyon ke n ap fè a se on biznis, on pwojè ki pral rive kreye on sistèm sa yo rele CGM ki pral pèmèt ke pasyan dyabetik yo ap gen posibilite pou yo kontwole suk yo 24 è su 24 yon avèk on suveyans a distans des indicateurs san ke yo pa oblije pike dwèt yo, jis avèk yon kaptè ke yap enstale sou yo pandan 10 a 14 jou. Donk sa se vrèman yon revolisyon ki li ye kay moun dyabetik yo. Map raple nou ke nou pa premye konpayi kap vini avèk teknoloji sa, paske sistèm CGM lan antan ke raplasan glukomèt klasik yo, yo gen nenpòt 5 a 6 an kote ke ap gaye an popilarite kay moun ki dyabetik yo. De se fèt, jan nou konnen mezi peryodik yo, yo trè enpòtan pou yo konnen eske sik moun lan, plaj de glucose sib la, li rete nan range nòmal la. Mwen konnen ke petèt pou nou menm nan zòn anglo-sakson an, Li yo di se ant 75 oubyen a 120, men la m wè se ant 80 a 140, tout fwa se de mezi ke yo defini pou di ke sik la pa dwe desann pi ba ke 80, li pa dwe monte pi wo ke 40. Depi l rive nan nivo sa yo, moun sa se yon moun ki swa an ipèglisemi, si l pi wo ke 40, an pi ba ke 80 se yon moun ki an ipoglisemi. Dan lè 2 ka sa poze pwoblèm. Se sa k fè, Dantredye n dwe di nou ke maladi sik la malerezman se pa yon maladi ki trete men se yon maladi ke yo kontwole. Se lè ou rive gen mezi peryodik la, mezi ki kantite sik ke w gen egzakteman nan san w nan moman an, se lè sa a medsen an ap an mezi pou l di Ki medikasyon adekwat ke l ap ka fè yon fason pou kab pèmèt regile to suk la? Si l pi ba kisa pou l fè, si l pi wo kisa pou l pran, lè sa a pou suk la ka rete nan range nòmal la. Paske pi wo pasyan an konn gen devlope De pwoblèm tèt chaje, epi ba tou konn devlope de pwoblèm tèt chaje. Gen anpil moun ki tonbe nan koma dyabetik, lè sik ou pa byen kontwole gen anpil dega ke li fè sou kò a, atake zye w, atake ren w, atake tout selil nan kò w. Paske nou menm konn wè de moun kap sibi, kap rive nan ka de anpitasyon dyabetik. Anpitasyon dyabetik sa vle di ke ou vivan epi kò w ap, wap pèdi moso nan kò w de tanzantan. de fwa son dwèt, de fwa se pye, de fwa se yon bra, paske la sik la vin aji tèlman twòp sou ou paske te gon movèz kontwòl de nivo sik la. Enben se sak fè gen 2 konpayi ki se lidè sou mache sa, m vle pale de Freestyle Lip de konpayi Abbott e Dexcom e Continuous Glucose Monitoring ki son lòt aparèy, nou kapab wè kòman yo prezante, Donk, yo menm, yo gen pli de 5 a 6 an kote ke y ap founi de materyèl nan sans sa a a popilasyon dyabetik la e mwen kapab di ke lidè endistri sistèm siveyans anliy lan se Freestylib avèk Dexcom. Men yo gen yon kou ki ase eleve, nou menm ki la a, ann di ke de medsen ki sou zoom lan, ou de pasyan ki sou zoom lan ki konnen ki sa k rele dyabèt, lè w di yon moun w ap depanse 80 dola pou 14 jou pou kontwole sik ou, mwen panse ke isit si nou fè yon kalkil rapid, nou wè ke se yon kou ki trè elve, ki vrèman p ap a la pòte de tout moun, ka nou konnen ke maladi dyabèt la, li pa kategorize ki tip de moun, ki klas de moun pou l genyen l, rich genyen l, pòv genyen l, middle class genyen l, tout moun genyen l. Kay Dexcom se 80 dola pou 10 jou, ankò pli chè. E se pa sèlman antrepriz sa yo ki devlope sistèm CGM lan, Donk anpil peyi gen antrepriz lokal yo sepandan nou konsantre nou sou lidè e mache a e selon analiz done yo. E done ki ouvèt sou chif dafè 2 antrepriz sa yo ke n sot pale a pou ane 2021, 2020 e egzèsis 2021 ki sot pase la, yo reyalize ke kay Dexcom yo te fè on chif dafè sou vant aparèy yo e de konsomab sistèm CGM yo ki te plis ke 2 milya de dola pou ane 2021 an. E kay konpayi Freestyle de Abbot se de pli de 3 milya 300 milyon. Donk mwen vle montre nou an tèm de rantabilite Se yon sektè ki trè rantab ok paske premyèman gen yon fèb konkirans pa gen anpil moun ki chwazi panye sa yo pale sa nan envestisman pou yo envesti donk ki fè ke yo se de lidè sou mache a e yo jan di a tire yo di je avèk sistèm CGM yo e yo prevwa yon kwasans Konsomasyon sistèm CGM yo ki ap elve de 30 pousan anyèlman. Donk s on sistèm k ap gaye an popilarite, chak jou gen plis moun k ap fè konesans avè l, gen plis moun k ap adopte sistèm sa tou paske s on sistèm k ap fasilite lavi moun. Men antrepriz ki kreye sistèm CGM sa a yo, yo pa ka reponn a demand mache a. Pa bliye tou talè a nou t ap pale de pli de 2 mil milya de an tèm de chif moun ki dyabetik atravè mond lan. Donk, ba yon bas konkirans de antrepriz ki genyen monopòl yo, ki fin fè ke kou pwodui a trè elve e de twa pa gen aksè a itilizasyon sistèm CGM lan pou tout moun, baze sou konsta sa a yo, enben MLC Engineering, ki se sant denjeniri a, li vin bay tèt li pou misyon pou l kreye. se objektif pwojè a, kreye yon sant denjeniri kote bi a se kreye yon sistèm modèn de dyagnostik de pwoblèm de sante. Tach prensipal sant denjeniri a se devlope teknoloji ak konsepsyon, sètifikasyon e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen de konsomasyon nan domèn teknoloji medikal ou Medtech. Donk, sant sa a, l ap reyini moun nan diferan domèn daktivite ak spesyalizasyon. N ap konsantre nou sou kreyasyon pwodui de wot teknoloji baze sou de teknoloji ouvèt. Sant Denjeniri a, ke Nou fè on apèl a envestisman e se objektif prezantasyon sa a, se on platfòm ladann ap gen on dizèn de santèn de direksyon diferan k ap mizannèv, kote chak direksyon sa yo ap entwodui sou on mache entènasyonal pa etap an elajisman pwogresif de gam pwodui yo. Sa vle di ke pou kounye a, Yon nouvèl jenerasyon d'aparèy destine a moun ki gen de pwoblèm de glisemi, lakay nou pi kouramman nou rele yo dyabetik ou moun ki fè maladi suk. Sistèm sa a, l'ap tanporè e dure de vi l ap 14 jou sèlman. Answit, ap gon nouvo sistèm ki dwe enstale. Enstalasyon an ap fèt sou bra, selon enstriksyon ke nòmalman k'ap Akonpaye aparèy la. Pandan fonksyònman, aparèy la ap mezire chak minit nivo glukoz ki gen nan san ou e l ap kondwi a yon kalandriye de mezi moun nan domèn medikal yo ap plizoumwen sène e konprann jargon ke n ap pale a. An ka de ogmantasyon ou de diminisyon to de glukoz la, sistèm CGM lan l ap dispoze de yon fonksyon d'alerte pou l voye yon siyal sou smartphone itilizatè a. Eske plizoumwen nou konprann kisa pwojè a an swa ye. Donk se yon dispozitif ki pral aplike sou kò moun lan, k ap konekte avèk smartphone li, l ap rive kontwole oubyen mezire lè to de glucose la monte oubyen lè l desann e l ap. ap gen yon sistèm d'alerte k'ap voye yon sinyal monte, sik la desann e lè sa a l'ap pran de mezi k'il fo pou ka redrese sitiyasyon an. Aparèy sa a l'ap gen posiblite pou l reyaji rapidman a sinyal pandan ke l'ap evite evantyèl konplikasyon e kontwòl glukoz la ap pèmèt ou ogmante konsiderableman dire de vi moun k'ap itilize sistèm sa a. Donk, son aparèy. bagay kap vini pou vin fasilite lavi nou premyèman nan sans ke jan m te di a moun nou pap gen pou n ap pike dwèt nou a longè de ne pou nou kontwole nivo sik ki nan san n dezyèmman lap gen yon kaptè kap pèmèt ke lè sik la monte e li alète w lè l desann li alète w e lè sa wap gen yon kontwòl a tan de nivo suk ou kap pèmèt ou ogmante konsiderableman dure de vi ou gras a aparèy ki kontwole nivo sik yo, pa konsekan, de plis an plis, anpil moun ap itilize sistèm CGM lan. CEO konpayi a, paske li se yon dyabetik, lap itilize, se de la lide pou kreye, dèyè pwojè sa a gen yon bezwen emosyonèl, envestisman ki pral patisipe ou fasilite moun nan mond lan, nou menm tou l ap pèmèt nou al jwenn libète finansyè nou. Gen nan nou ki dyabetik, n ap gen posiblite tou pou nou itilize sistèm lan. Donk imaj yo moutre kòman dispozitif sa ap fonksyone Kòman l ap plase sou kò nou e e nou konnen deja li pral bay a minit prè kòman suk la ye, èske li monte, èske li desann, èske l nan range nòmal la e l ap gon sistèm d'alerte ki pou avize w lè l monte, lè l desann, lè sa pou ka pran mezi ki l fo pou kapab regile to de suk la avèk medikasyon byen sur ke doktè w ap ba ou. Donk kisa nap ofri a envestisè, moun ki deside vin patisipe nan kreyasyon gwosè antrepriz sa? Vin pwopriyetè nan antrepriz la pandan ke wap achte de par d'investissement. Antrepriz la rezève 50 pousan de par pou li e 50 pousan l ap vann li a envestisè yo. Yo espere mete 20 milya de par an tèm demisyon total e sou mache a. Donk 10 milya de par se montan total òf ki gen pou vann a nou menm ki se envestisè yo. ki ap reprezante 40 milyon de dola an tèm de montan de vant ou an tèm de montan apèl a envestisman. Jodi a, ou ka deside nan 10 milya la, se 1 milyon w ap posede, se 2 milyon, ou ka deside posede 10 milyon, sa depann de ou, ou ka deside posede 100 milyon, se 10 milya a ki egziste. Donk. Se ou ka. Konnen ki kantite ke w prè envesti nan konpayi kapital ris kote ke mwen envite w a. Dayè nou sou dezyèm etap byento twazyèm etap e youn nan antrepriz sa yo nan etap. ap devan yo, sè ke ou jwi de yon eskont ke moun kap vini pi devan yo pap janm jwenn. Paske ou pran plis risk ke yo. Ou antre nan antrepriz la kote ke ou sèlman gen yon livre blan. Ou gen yon moun entèlokitè ant antrepriz la e ou menm ki vin pale w de li, ki vin di w men kisa antrepriz la ofri. Donk la ou antre Ryen ke sou yon yon pwojè sou pawòl sou kisa antrepriz la di lap ofri w, ou pran plis risk ke yon moun ki pral antre pa egzanp toutalè nou pral pale de etap de devlopman yo, yon moun ki pral antre pa egzanp nan setyèm etap kote ke yap gentan gentan kreye pwototip la. Eske w dakò avè m ke moun sa pran mwens ris avè w? Lè sa ou menm ki antre pi bonè wap gen plis avantaj ke yon moun kap rantre pi devan. Donk 3 stad de mizannèv pwojè a an 17 etap de finansman l. Trè klè, trè demokratik, trè eksplisit, nou pral wè ke stad yo detèmine avansman e reyalizasyon pwojè a e patisipasyon de grand fondasyon nan finansman l. Etap yo ap detèmine reyalizasyon plan finansye yo, se ki a a lè tou ap modifye valè pa yo, nou sot pale de sa deja. Pa egzanp mwen menm ki te kòmanse, ki te pran on on pakè nan premye etap nan antrepriz la, e e mwen te gen plis pa ke yon moun ki sot pran l, k ap pran l nan etap sa la, nan dezyèm etap. Donk ou menm k ap pran l nan dezyèm etap, Se sur ke wap gen plis pa ke yon moun ki pral pranl nan twazyèm, katriyèm, senkyèm. Mieux vaut, pi bonè se granm maten jan nou dil lakay nou. Donk etap yo ap detèmine plan finansye a e janm di a e chak etap kou pa yo, kou aksyon yo ap diminye. E kou mwayen de pa yo an pasan de etap 1 a etap 17, yap ogmante jiska 100 fwa. Ann fè yon pale de etap yo. Premyèman, n ap gen yon etap presid ki se etap de finansman de 1 a 7. Sa vle di ke nou nan etap presid paske aktyèlman nou nan etap 2 nan pwojè a. E se yon etap de 1 a 7 ke espere e boukle an lan 2024. Kisa k ap reyalize nan mitan etap sa a, de etap 1 a etap 7. Finansman nèt ki reki, san frè de kolèk de fon, se 2 milyon de dola, e antrepriz la ap distribiye 15 pousan de pa de sosyete a pandan etap 1 a 7. Valè prensipal e nan stad sa a, se kreyasyon de pwòp pwototip yo. sètifikasyon e devlope teknoloji a. Donk sa vle di ke de etap 1 a etap 7, antrepriz la ap gentan kreye pwòp pwototip pa l, donk sa nou sa nou sot ap pale de li a, pwototip sistèm CGM lan, l ap deja travay sou sètifikasyon l e devlopman teknoloji a. Sous de finansman yo se de peti e mwayen zenvestisman prive e de patikilye. Li e. E du mond antye. Sa vle di ke nou menm an Ayiti, Canada, en France, e sou nou la, pou nou patisipe nan kreyasyon, raple nou ke envestisman minimum 1000 dola e ke ak 1000 dola sa ou ka peye l d'un seul coup, Se trè byen, si w rive peye l d'un sèl kou, w ap benefisye de bonus ekstrèmman enteresan, men konpayi a ba w posiblite pou w peye 1000 dola sa a sou 20 mwa a rezon de 50 dola chak mwa, ou ka deside peye l sou 10 mwa a rezon de 100 dola chak mwa. Donk sa vle di ke se ou, an fonksyon de mwayen w, ka deside kòman ou prè pou envesti montan ke w prè pou envesti a. etap sa a, mwen pale de 1000 dola, envestisman minimòm lan, gen de pakè de 1500, gen pakè 2000, gen pakè 3000, gen pakè 5000, gen pakè 10000, gen pakè 50000. Sa depan de ou menm, sa depan de mwayen ou, sa depan de ki kantite risk ou vle pran, sa depan de ki kantite part d'action ke ou vle genyen nan antrepriz la. E jan m sot di la, Sous-envestisman yo se de peti e mwayèn envestisman prive de patikilye atravè lemond. Mwen, mwen gen tan envesti nan konpayi a. Anpil nan moun ki sou zoom la, yo deja envesti nan konpayi a. Ou menm, apèl la lanse avè w jodi a pou w kòmanse vin antame pwosesis pou w vin yon envestisè nan gwo konpayi sa a. Stad 2 a, ki se etap sid la, se etap de finansman. de 8 a 12 la finansman pwojè a ye la nou deja an 2025 se la nap start dezyèm stad e de devlopman pwojè a finansman nèt rete a se 5 milyon de dola e nap distribiye 18 pousan de pa sosyete a Valè prensipal nan stad sa, se kreyasyon d'une chaîne de production minimale et certification dans un seul pays. Donk, mise en fente du premier lot. Donk sa vle di ke a pati de 2025, nan dezyèm stad de devlopman pwojè a, k ap ale de etap 8 a etap 12, nou, konpayi a espere an tèm de finansman jwenn 5 milyon de dola e li prè pou l distribye 18 pousan de pa sosyete a e sa ke ap reyalize nan peryòd sa se kreyasyon yon chèn de pwodiksyon minimal e sètifikasyon nan yon sèl peyi e mizanvant premye lo yo. Et sous financement, c'est déjà des grands investisseurs, des fonds capitalistes, ainsi que des petits investisseurs privés et des particuliers dans le monde entier. Jusque là, nous avons toujours des possibilités pour nous investir dans Compagnie IA jusqu'à étape 8 à étape 12. Là, nous parlons passé dans le troisième kontinye akwat. Mwen panse ke jiske la nou pa mete bar la twò wo avèk 100 mil itilizatè paske pa bliye m sot di nou gen plis ke on demi milya de moun lan mond lan, nap pale de 537 milyon e plis moun ki dyabetik donk sa vle di ke gon popilasyon de dyabetik lan mond lan ki prè. M kapab di pou al itilize teknoloji nou an paske de tout fason nou prevwa ofri teknoloji sa a a yon pri trè demokratik ki pou fasilite plis moun lan mond lan gen aksè a sistèm CGM lan. Finansman nèt rekwi pou peryòd sa a se 20 milyon de dola e konpayi a prevwa distribye 15 pousan de pò sosyete a. Sous de finansman se de gran envestisè, de fon de kapital risk, de peti envestisè prive e de patikilye dan le mond antye. Prensipal valè nan stad sa a, se elajisman de jeografi de vant e kreyasyon de chèn daprovizyonman vè dout peyi, pa bliye nan etap 8 a 12 la, mwen te di nou ke konpayi a li pral kreye pwodui a, l ap kòmanse kreye, l ap kòmanse vann, men se nan yon sèl peyi. Men nan etap 13 a etap 17 la, yo prevwa kòmanse elaji jeyografikman pwodui a e vant yo vè dot peyi avèk yon kreyasyon de chèn daprovizyonman. E dire a se apati de 2025, men san delè limit. E 2030, se kwase de sirkui sa, se ekspansyon entènasyonal, lè sa nou pral sou, an gwo, nou fè yon kartografi de konpayi a, de etap de finansman yo, ki sa k ap genyen nan chak etap, e kounye a, mwen an mezi pou mwen envite w vin envesti nan konpayi sa paske konpayi a ba w posiblite de jodi a jiska 2030 pou fè lajan ansanm avè l pou ou envesti jodi a on minimòm minimòm mil dola e ki pral miltipliye de manyè kwasant e eksponansyèl ki pral ba w vrèman de plis vali ekstraòdinè lè konpayi a kòmanse ap ekspann li atravè lemond. Jodi a, valè aktyèl on pa e nan nan etap ke nou ye a se e 0 pwen 0 1 dola, nou panse ke la nou nan un cents, e objektif la, antrepriz la, se rive kapitalize chak part yo a 1 dola. Donk, objektif de kapitalizasyon total sosyete a se 20 milya de dola. Donk la nap pale de gwo chif, e paske nou konnen ke Analiz sou kwasans antrepriz la l baze sou kwasans konsomasyon e reyalizasyon de zantrepriz operan dan le mache. Nou rann nou kont ke konpayi ki ap opere nan mache a, yo gen yon kwasans eksponansyèl, yon kwasans ekstraòdinè. Nou baze sou yon senaryo optimis pou fè kwè ke vers 2030 et plus, konpayi nou a ap vrèman trè byen pozisyone. e pou Nou gon kapitalizasyon ekstraòdinè e jodi a ou menm ki envesti kòb ou nan nan konpayi sa lè ke konpayi a ap kòmanse pran ekstansyon l yo enben wap pran ekstansyon ansanm avèl paske machandiz ke konpayi a pwodui a, y ap gen yon majorasyon ale jiska 1000 pousan e sosyete a ap reyalize de benefis enpòtan sou vant machandiz sa yo. S pa bliye 50 pousan de resèt, m te ka di revni MLC ap retounen vè. envestisè yo sou fòm de dividand. Dividand yo ka atenn 30 pousan de montan part achte yo. Donk montan de dividand yo ap yo ap ogmante pwoporsyonèl avèk kwasans nonm de kliyan ke antrepriz la pral genyen. Pa bliye, gen 537 milyon de konsomatè potansyèl sou planèt la e n ap ogmante vant nou yo ane an ane. Jodi a, sa ki enpòtan e ki trè enpòtan, se deside mete men pa w nan konstriksyon sosyete a. Paske jodi a, men ki òf konpayi a fè a envestisè yo, chwazi montan denvestisman ke w prè pou w bay la. An di envestisè debutan yo e envestisè mwayen yo, se ant mil dola e senkant mil dola. Donk se ou ka konnen ant mil e senkant mil ki kantite ke ou menm ou prè pou envesti. Li gen dwa se mil, li gen dwa se 15 mil tou, li gen dwa se 25 mil tou, li gen dwa se 2 mil, sa pral depan de ou, sa pral depan de mwayen ou e ki kantite risk ou. mwen ki pwopoze, li ale ant 100 mil dola e 2 milyon de dola. Envesti de sòm bokou pli gwo ke sa nan pwojè a, neyanmwen ke nou pase etap pre-seed la. Donk, neyanmwen ke nou pase etap de 1 a 7 la. Donk, nou konnen ke deyò a gen anpil moun ki prè pou yo envesti nan yon pwojè konsa paske se yon pwojè ki trè Prometteur. Don jodi a, la balle est lancée, se ki kantite pa ke w deside pran, n ap pran yon egzanp de envestisman 10.000 dola, yon moun ki envesti 10.000 dola. Avèk mizannèv plan sosyete a, chif 1 milyon de kliyan ak kapitalizasyon 10 milya de dola, donk lè konpayi a rive gen 10 milyon de dola, potansyèl e pou ogmante envestisman 10 mil dola la a 10 milyon dola selon lis de pri nan etap 2 a. Si m ka rekapitile, gen posiblite, an fonksyon de potansyalizasyon ke konpayi a pral pran an tèm de kapitalizasyon, si konpayi a rive kapitalize a 10 milya de dola, yon moun ki envesti 10 mil dola jodi a nan konpayi a, gen posiblite pou 10 mil dola w la transfòme an 10 milyon de dola minimòm, selon lis de pri nan etap 2 a. Pa bliye aktyèlman nou nan etap 2, Se le moman pou nou aji, se le moman pou nou pran ris la, se le moman pou nou envesti, paske se kounye a ki gen plis eskont, se kounye a ki gen plis benefis lan moun kay moun ki envesti nan pwojè a. Potansyèl de resevwa dividand anyèl yo prale jiska 50 pousan de chif dafè antrepriz la, se deja trè enteresan, ou menm antanke envestisè Pami tout envestisè yo, se ki kantite ou prè pou pou w mize, ki kantite ke w prè pou w ganye tou. Li fasil pou w vin yon envestisè. Moun ki envite w nan Zoom lan, w ap kontakte l, l ap voye yon lyen pou ou e w ap enskri apati de lyen an, w ap ranpli done ou yo pwofil ou sou back office la, w ap rechaje kont ou e w ap chwazi yon pake denvestisman e imedyatman w ap wè pa w yo nan back office la. Mwen envite nou pou n vin pran pa nan gwo konpayi sa, kat jiridik li, konpayi sa li baze a Sent Lusi an tèm de kat jiridik, mwen di byen MLC Engineering, an kad de kad jiridik li baze a Sent Lisi, paske se yon jiridiksyon ki bay posiblite pou resevwa de fon dan le mond antye. W ap gen pou siyen yon kontra avèk chak envestisè sou platfòm lan, MLC My MLC Point Health, e. Pa yo ap akimile imedyatman apre acha yon pak sou fòm elektwonik e w ap ka montre yo nan bakofis la. Sa vle di ke w ap gen posiblite pou telechaje sètifika de pa yo sou bakofis la otomatikman ou fin peye. Donk, konpayi a gen yon ansanm de teknoloji ke l pral devlope, nou te pale de sa deja, tout pral fè pati de pwopriyete entèlektyèl e konpayi a e tout ap patisipe nan kapitalizasyon pwodui a. Donk, ann rejwenn konpayi MLC a depi jodi a atravè on lyen envitasyon ke zanmi w lan ap voye pou ou. Si pa gen on moun ki te envite w, se sou Facebook la ke w te wap swiv prezantasyon an, Kontakte nou sou 46 25 66 24 e lè sa a n ap kapab ba w posiblite, mwayen pou kapab envesti nan konpayi sa a. Donk mwen te kontan fè prezantasyon sa a de plan biznis la avèk nou jodi a e la Nou vrèman kontan ke nou tout te la patisipe pou nou te tande an long e an laj kisa antrepriz la ye, kisa antrepriz la gen pou misyon e kisa antrepriz la ka ofri an tèm de opòtinite. M ap rekapitile pou nou ke se yon konpayi ki pral devlope yon sistèm de siveyans continue de la glycémie pou fasilite lavi moun ki dyabetik yo nan mond lan. Minimòm park ou ka achte, pakè denvestisman, se 1000 dola ke w ka peye d'un sèl kou si w gen mwayen pou fè sa. Si w pa gen mwayen pou peye l d'un sèl kou, w ka peye l par tanperaman a rezon de 50 dola par mwa sou 20 mwa ou 100 dola par mwa sou 10 mwa. Ekri nou an inbox pou w ka mande nou kòman pou w e fè enskripsyon lan. Si gen moun ki la ki deja enskri nan konpayi a e ki ta renmen plizoumwen konnen kòman pou siyen kontra de patenarya ou, la mwen sou back office mwen, se konsa l prezante, se vrèman yon bèl back office ki fasil a manipile. Pou anpil nan nou ki nan pwojè Solar Group la, nou wè ke nou trè familye a yon back office konsa. Donk la, nou pral gen posiblite pou nou resevwa tout enfòmasyon, ekskize m gen lè m potko pataje back office la, ban m fè l, si nou pèmèt mwen, m ap pataje back office la pou m ka montre nou e yes here we go. bay posiblite pou m ka ouvri mikro a yon moman. E, men dokiman, se sa. Mèsi, m espere ke sa va mentnan. Merci beaucoup. Donk la nou wè ke nou sou mè dokiman e la gen posibilite n ap siyen kontra denvestisman e n ap siyen yon kontra de patenarya ki se yon egzijans dèke w monte e aprè sa w ap kapab anrejistre tout part ke w gen nan antrepriz la deja, se yon bagay ki fasil pou w fè anrejistreman dè part yo, donk la mwen panse ke li trè enteresan, si m ka ale nan avenan yo pou m wè si m gen posiblite pou montre nou, otomatikman w siyen kontra avèk konpayi a, ou achte dè pakè e lè sa Konpayi a ba w posiblite pou w kab telechaje yon sètifika de pake ke w posede, kantite pa ke w posede deja ladann. E wi, la mwen gen yon sètifika, petèt ke mwen kab. Montre nou son bèl sètifika ke konpayi a ba ou lè ke ou posede de pakè ladann donk mwen ankouraje nou kòmanse ogmante kantite part ke nou gen nan konpayi a achte de pakè e siyen kontra de partenarya nou pou moun Mwen byen kontan tou m ap pataje enfòmasyon sa a avèk nou. Pou w ka gen aksè a back office sa a, w a pral konekte sou mlc.health pou moun ki te nan pwojè Olo a deja, ekskize m, w ap antre mod adrès ke w te genyen ou te konn konekte sou Olo a, m ap pale la avèk 2 moun ki te sou pwojè Olo a, w ap antre adrès ke w te genyen sou pwojè Olo a, w ap klike sou modpas ou bliye, otomatikman ou klike sou modpas ou bliye e lè sa a konpayi a ap ba w posiblite pou w kapab mete yon adrès. de rekiperasyon modpas e otomatikman ou jwenn kòm sou siyen kontra denvestisman ou e lè sa w ap gen posiblite ale sou Premè dokiman, tout pa w ko sonje kote li te pou retire sètifika w ladan, lese plas a de kesyon, si gen de kesyon mwen prè pou m reponn li, nan pwochen e prezantasyon an nou pral pa genyen nan MLC a pou si yon moun de ke pale l otou de ou menm e lè sa Konpayi a ap peye w pou sa, ap gen yon reminerasyon enteresan ke konpayi a fè pou moun ki deside pataje teknoloji sa. Donk si w pataje l avèk 10 moun e 10 moun sa envesti, chak konpayi a minimòm an fonksyon de nivo de lidèchip ou, 15 pou san sou premye nivo a se deja enteresan. Paske si tu as des amis qui investissent avec toi, pou tou de twa dan ton dan ton rezo ou kab pa menm oblije retire kòb nan pòch ou pou peye envestisman ou donk chak lè zanmi an envesti 100 dola konpayi a ba w 50 dola paske jisteman se ou k te fè zanmi sa vin envesti nan konpayi a e lè sa 50 15 dola sa a ke w fè sou chak 100 dola sa yo, si w gen 10 fwa 15 dola, ou imajine w ke sa deja fè 150 dola ke w ap genyen chak mwa pou w peye envestisman yo san ke w pa oblije retire kòb lan pòch ou. Vwala yon opòtinite ke konpayi a ofri tout moun ki ladann, ki siyen kontra denvestisman w, ki siyen kontra de patenarya w e ki itilize lyen w ki voye bay zanmi pou yo enskri. Mwen, nou kab ouvri mikwo nou pou nou poze kesyon N ap pran de ou twa kesyon e pou nou kapab fini ak prezantasyon jodi a. Mwen te kontan ke nou tout te la. Donk se bon, pa gen kesyon? Tout è klè? Enben, si pa gen kesyon, m ap di nou ankò ke mwen te vrèman kontan ke nou te la. Mèsi pastè Etzer, Dòk Cellerin, mèsi ke w te la, Camichlor, mèsi dèt toujou la, Darlène, Junior, e Tony, mèsi paske w te la. Nou te kontan pataje moman sa ansanm avèk nou. Se yon plezi e m ap ban nou randevou pou vandredi pwochen a 7 è pou yon lòt zoom sou pwojè a e vandredi pwochen n ap gen posiblite ke se K. Michlor k ap fè prezantasyon sa a pou nou. E kòm pa gen kesyon, n ap mete fen a prezantasyon an e m ap ban nou randevou vandredi pwochen, randevou o somè. Babay tout moun, ke Bondye beni nou. Babay.